Gen anpil moun ki di depi w gen YouTube sou Ayiti ou pap ka touche. Ou pap ka monetize YouTube sa a. Paske Ayiti pa nan pwogram nan. Gen lòt moun ki di tou ou pap ka resevwa alèt YouTube la. Paske Ayiti pa gen adrès. Men jodi a la m vin moutre nou kijan pou monetize YouTube ou pandan w Ayiti. Si poko w abone avèk chanèl la, mande w pou fè sa kounya e si w renmen tit videyo a, pa bliye klike yon like epi kite yon kòmantè pou di nou kijan w kijan w apresye videyo a, kisa w kisa w vin aprann nan videyo sa. Ok, pou m kòmanse, dabò fò m di nou kisa ki AdSense lan. AdSense lan se yon kont Google. Depi ou gen yon kont Google ou gen AdSense. Paske se avèk kont Google ou a fèl, se a menm email la, se avèk menm modpas la. Pou itilize pou AdSense lan. Tout moun kap itilize YouTube ou ta depi jodi ou ta dwe al chache konnen ki sa k AdSense lan. Paske se pa rapò avèk AdSense ou pral touche tout kòb wap fè sou YouTube yo. YouTube pa banni pran kòb la pote ba ou nan men konsa, ni li pa pral pote yon chèk ba ou pou l di w men kòb ou fè yo. Se pa AdSense lan ou pral gen aksè pou touche. Ni menm si w ta gen yon sit entènèt tou kote w ap resevwa piblisite sou li, se pa rapò avèk AdSense pou w touche. Paske tout kont Google yo vin reyini yon sèl kote. Tout aplikasyon Google genyen yo, li reyini yo nan yon sèl kont. Se avèk menm imèl ou a, avèk menm modpaswa ou ka kreye yon kont AdSense. Moun ki gen YouTube depi jodi a la m ta swete w al kreye kont AdSense pa w la. E youn nan pi gwo erè pou w pa fè lè w ap kreye kont AdSense lan, se pa fè kont AdSense lan sou yon peyi ke w pap viv ladan l. Se youn nan pi gwo erè anpil moun fè e menm mwen menm m te pran ladan l tou lè m potko konnen. Men kounye a la m konnen kijan bagay yo fonksyone, m fè anpil eksperyans nan domèn nan, m gentan wè kòman pou m itilize l. Ki pwoblè, ki danje sa ka, sa ka koze lè w mete yon peyi ke w pap viv ladan l? Gen anpil moun ki toujou di, bon, yo di yo konsa YouTube pap monetize yo si yo sou Ayiti, si yo sou Ayiti yo blije mete Etazini, yo blije mete yon lòt peyi. Map diw pa eseye fè erè sa nan kont AdSense ou a. Siw pa gen yon moun kap viv Etazini, yon moun pwòch ou pa mete kont AdSense ou sou Etazini paske lè ou rive avèk 10 dola sou AdSense lan oubyen 12 dola m panse ke yo gen yon lèt pou yo voye ba ou pou yo verifye adrès ou a. Si tout tan ou pa verifye adrès sa, YouTube pap janm peye ou. Menm si ou ta rive a 10000 dola, tout tan ou pa verifye adrès sa, YouTube pap janm ka peye ou. E pou verifye adrès sa kijan pou fèl? Si w aletranje kòm si sou etazini pa egzanp ou ka annik jis bay adrès kote wap viv la wap mete adrès kote wap viv la epi wap mete wap mete nimewo postal ou e yo pral potel lakay ou nan bwat postal lakay ou men sou ayiti se nètman diferan li vrèman parèt difisil pou moun ki pa konnen paske lè w ayiti Li difisil pou w resevwa lèt la paske Ayiti pa gen yon adrès fiks. Ki sa ou pral fè lè konsa? Ou pral ale nan yon biwo postal ki pi pre w la, biwo postal ki nan zòn ou an. Pou moun ki pa konn ki bò biwo postal yo ye, si w al sou Google ou make biwo postal Ayiti, y ap ba w tout nan tout zòn yo ki kote biwo postal yo sitiye. E ou menm lè konsa kounye a pral nan biwo postal ki pi pre w la, ou pral lwe yon bwat postal. Lè w lwe bwat postal sa a, li ka koute w anviwon 500 goud, paske nan epòk m te fè pa m nan se 500 goud. Lè w lwe bwat postal sa a pou 500 goud la, y ap ba w yon nimewo, y ap ba w adrès ou. Ou gen yon adrès, ou fin gen yon adrès ki gen parapò avèk zòn kote ou lwe bwat postal la. Lè w rive sou AdSense la kounye a la kote yo mande w adrès la, w ap ajoute adrès kote bwat postal, kote biwo postal la ye a. E w ap mete nimewo bwat postal ou an. Lè w fin mete l konsa, lè w, lè, lè, lè AdSense voye lèt sa ba ou, li pral nan bwat postal ou a dirèk. E lè w verifye AdSense ou yo di w yo voye lèt la ba ou, kounye a w ka annik ale, w al nan biwo postal la, w al verifye bwat ou a. W ap jwenn lèt la ladan l. E menm si w ta voye lèt la plizyè fwa, ou ta wè lèt la vini plizyè fwa, ou mèt annik antre nenpòt lèt la, y ap aktive kont lan pou ou, ou pap gen pwoblèm. E lè w fin aktive kont sa a kijan w pral fè touche. Depi w fin aktive kont sa a m mèt di ou lib pou touche. Si se Ayiti ou ye kounya la, w ap bezwen gen yon kont an dola. Nan nenpòt bank Ayiti w ap antre ou pral fè yon kont an dola. Fòk son bank ki rekoni pou youtube ka ka fè pèyman an paske lè wap lè wal sou adsense la yo mande w pou ajoute mòd de pèyman wal wal nan ajoute kont bank lè w rive vir lè w fin ajoute virman bankè wap chwazi ki non bank lan e wap mete nimewo kont ou a lè w fin met nimewo kont ou a otomatikman w met nimewo kont ou a non w ap moute. Nan AdSense la, non ou gen sou bank lan ap tou moute. La ou gentan gen aksè pou touche. A konbyen kòb YouTube ap kòmanse peye w? Se kesyon sa toujou, anpil moun toujou ap poze. Men, nonb de kòb minimòm nan se 100 dola. Depi ou rive a 100 dola, sou AdSense lan, ou sipoze kòmanse touche. Paske se 100 dola y ap ba ou pou pi piti. E si ou ta Etazini, se menm jan an tou, w ap antre nimewo kont bank ou a, epi. Wap epi enfòmasyon yo ap tou moute. Menm jan ou fèl pou Ayiti a. Men gen yon lòt ti bagay ki plis difisil nan pa Etazini an. Si wap viv Etazini, ou sipoze mete adrès taks ou, fòmilè taks ou, ou sipoze mete l. E lè wap mete l la, ladan yap mande w sosyal sekirite w. Depi ou fin verifye tout enfòmasyon sa yo, wap ka touche alèz. Mèsi avèk ou menm ki te gad videyo sa de kòmansman jiska lafen. Si w poko abòne ak chanèl la fè sa kounya paske nou gen plizyè videyo nap montre w kijan pou w itilize youtube.